Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou rantre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon deja trè bon wikend a chakun de vou one donk le samdi 25 mars 2023 mwa mas la ale pa gen anyen kap fèl rete ba wi mwa mas la di li pap rete ankò on va vwa kèskivache pase. Pandan la peryòd di mwa davril, kòman bagay yo te ye nan Pòtoprens, kòman bagay yo ye anpe patou atravè le rèst di peyi, nou pral wè sa. N ap kòmanse emisyon sa a avèk yon dosye konsènan yon pwojè, le pwojè de TT ou la demarche entreprise par Theriel Thelus. Y a un problème. Theriel Thelus estime. Sitwayen ki rele Jean Ernest Muscadin ap fè yon travay serye. Ebyen, se nan sans sa li menm li te deside lanse yon GoFundMe pou te kapab sipòte Komisè Muscadin ki li menm ap frape bandi. Lè TT fin antre nan lojik sila, fò n di ke, Deja gen yon sòm ki estime ak yon valè 50 mil dola ameriken ki deja rekolte nan kad demach sila. Ben ekoute gen anpil konesè sou rezo a. Moun sa yo, yo deside bloke aktivite sila atravè entènèt la. Euh. Tete pa fin kontan. E Tete li menm mete yon nòt deyò ou byen li tekste pou di anviwon 50 mil dola retounen. Yo egri, yo fache. Yo pa ka manje, manje a yo gate l. Se ak anpil regrè n ap anonse sipòtè gang ki pa vle chanjman pou Ayiti. Repòte GoFundMe an. Yo tèlman bay manti, se tankou se yon bagay kriminèl n ap òganize a. Ekip GoFundMe an deside bloke l epi deside remèt tout moun lajan yo. Anpil moun kòmanse resevwa kòb yo te deja bay sou GoFundMe an. Sonje m te di nou, Moralis sa yo ki pran pòz yo konn tout bagay sou rezo yo frajil anpil, yo danje anpil. Se manje yap bouske sou do ayisyen men yo pa janm itil Ayiti anyen vre. Mwen panse li klè jodi a je nou dwe kale pou chanjman an tout bon vre. pou Ayiti. Yon jou na konprann piske se yon sipò m tap bay ak yon sitwayen ki pran anpil risk pou peyi a. Nèg yo fè anile GoFundMe an ki te gentan preske rive nan 50 mil dola. Nèg yo jis egri kont yon pwojè pandan nou te vle ankouraje yon sitwayen ki riske vi l. Poul travay pou peyi a. Nap konprann anpil nèg ki sou rezo sosyo yo pa diferan ak gwo chèf gang kap touye moun ayiti. Men sak ayisyen an. Teriel Thelus. Bon euh fòm di nou byen ke ou wè kestyon rezo sosyo. Se bagay ki frajil anpil. Ou wè sa nèg yo te fè nan dosye Mikaben nan? Lanmò Mikaben gen anpil chèn ki fèmen. M kwè genyen yon patnè ki gen yon chèn ki te prèske a 400 mil abone. Ebyen nèg yo fè YouTube siprime l. Men, sèl sa k parèt yon ti jan revòltan nan tou sa, Se paske, jounen jodi a la a, gon pakèt fanm, tout moun idantifye yo kòm madan bandi. Yo toujou ap layite kò yo sou rezo sosyo. Gen gwo bout atis, pami bandi yo. Si yon nèg ou ka chwazi pran yon ti sitwayen ou fè l sa, ki li menm ap batay ak yon chèn YouTube byen lontan, m ta renmen konnen, kisa k anpeche w al tante fè Izo sa? nan vilaj de Dye. La y a un pwoblèm. Kesyon Muscadin an nou konn sa fè m pap fè analiz sou li. Paske, bon, tout moun nan peyi a la mete nan tèt yo ke Muscadin se yon papa Bondye. se yon papa bon kè. Donk si m ap fè analiz, fò m ta fè nou plezi pou m di wi, Miskaden se yon bon moun. Eske nou konnen gen yon grenn nèg ki te pran chans mete yon foto Miskaden ansanm avèk Mikmik nan Kafou, gwo bandi. Yo te kalonnen l. Yo joure l. Men se pa li menm ki te fè foto a. Se Muscadin ki fè foto a ansanm avèk Micmic. Lè sa l te vin pran gaz nan zòn Kafou a. E gen anpil zòn pou te pase yo, fòk ou te kapab di nèg Krisla yo bonjou, kòman sa va, tout è oke? Èske li te konn mo dòd sa a oubyen èske lè li te vini an li te oblije mentni kontak ansanm avèk nèg sa yo? Pou te kapab vini. Ou byen l vini an gwo bourik. Pa gen moun ki gade l. Tout moun pè Muscadin. E pi Muscadin pran gaz li li ale. Pèp Ayisyen. Anpil fwa yon moun gwo pitit lakay ou. Nan dòlote li ou rann li gate. Konprann byen. Se pa paske elèv la. Depi lè l lekòl l ap fè mwayenn 9. E pi yon jou l ba w mwayenn 4. Pou pa tire zòrèy li. Paske si w pa tire zòrèy li. li pral desann nan mwayèn 3. Tout moun ki nan yon peyi serye kap fè yon bagay serye, jou l fè yon tenten fòk ou gen kouraj pou di, ekoute, ou fè yon tenten. Konprann byen wi sa map di nou an. Donk se pou m di nou ke mwen m pa gen moun ki renmen Muscadin pase m, men depi l fè yon erè, fòk nou aksepte ke moun sa fè yon erè. Men pi gwo pwoblèm ayisyen genyen. Lè ou renmen yon moun, kèlkeswa moun sa te fè, sa l te fè a, ou aksepte l. Pa egzanp, nou di nou vote Michel Martelly, nou mete l prezidan. Lè Michel vin prezidan, se Michel ki vin plis chouchou pèp ayisyen an. Èske se menm Michel, eli prezidan, aksede nan palè nasyonal, li pa t gen chans, li pa t gen opòtinite pou peyi a pat la kote li ye a jounen jodi a. Paske si l te antre nan yon lojik batay kont gang, Jovenel t ap vini, Jovenel t ap oblije fè menm jan an paske se menm kout bwa a. Men kòm li menm li te vini se anplifye li tap anplifye pwojè gang nan Jovenel vini li pa fè lòt bagay ke sa. Tout lè Mateli prezidan lap fè deriv map swiv depi yon nèg pale mal yo pran abò w men mezanmi mezanmi se pa paske w renmen yon moun epi pou moun nan ap fè tout bagay. Ou menm ou aksepte l. Se kòm si ou gen yon nèg, m ap pran egzanp yon fanm, ou gen yon nèg, epi nèg la la a, chak jou l ap plede sou, lè l vin lakay ou, l ap batay avè w, l ap fè yon seri de bagay, ou menm ou dakò. Ou di wi, pa gen pwoblèm, se mari m, li mèt fè sa l vle. Epi yon bon lè, l ap vin an bout baton, l touye w. Èske nou konprann? Donk se pou m di nou, fèt atansyon a vou. Oke? M pa anpeche pèsòn moun renmen yon moun. Men depi l fè yon bagay ki pa bon. fòk ou kapab di l tou. Paske wè foto sa ki te fèt lan, m kwè se sèl Jonas ki poste l. Apre sa m bay Jonas kredi an m poste l. Yo just pase sou li. Menm nèg ou wè k ap fè emisyon ki lanse zafè kesyon GoFundMe an, yo pa t janm pran chans pou di, men foto sa fò komisè a ta ban m eksplikasyon sou li pou di m kote l sòti. Yo pa t janm fè sa. Fò n konprann byen. Fò n konprann. Dosye konsènan asasina Jovenel Moïse. Genyen yon sitwayen ki rele Rodolphe Jaar. Ebyen, òm dafè Rodolphe Jaar, misye li admèt, daprè yon twit de Luckson Sainvil, jounalis, li achte zam, manje, epi peye kay pou mèsenè yo. Tande byen wi! Pwokirè federal Monica Castro di akize a dakò ke li te bay lajan ak usgpn yo, nèg ki te la yo, yon mannyè pou kapab retire kò yo nan lakou a lè kòmanndo a te rive. Bon, kote Jovenel Moïse ye a? Jistis ki pou fèt la, Se moun sa yo ki jwenn arestasyon yo sèlman. Apre sa tout lòt moun yo, m pa kwè y ap ni arete yo, ni mete yo nan prizon. Paske, kou sa ki fèt la, m pa kwè ti Ayisyen te kapab deside fè yon konplo, epi yo pa gen ankenn aval, ankenn gwo potanta. Konprann byen wi. Sa vle di se Jovenel ki kreten, Jovenel te kòmanse ap mal aji. Li peye l. Paske gon bagay, mwen m te toujou ap pale. Gon pakèt bagay lè yo rive, on nèg ou se prezidan, fò gen kouraj pou pran lapawòl pou di, sa son deriv, nou p ap ka kontinye konsa. On masak fèt nan Dèlma 32, nan aprèmidi. Men akwè prezidan pran lapawòl. Li pat pran lapawòl. Lè moun ap mouri nan peyi an kòm si wè jan Ariel kanpe la se te preske konsa Jovenel te kanpe. O pwen ke nan emisyon m te konn ap fè a lepòk m te di ke lè ou se chèf nan yon peyi bagay sa yo ap rive konsa ou pa vle di anyen atan nou aske l ap rive sou ou tou. E anpil moun te di sa tou pou di a prezidan pa vle pale non men bat pou ensekirite a pa rive sou li tou. E vwala. Li rive sou Jovenel Moïse. Eske nou konprann? Kounye a Jovenel mouri, epi tout sa k ap fèt. Se rara. Paske Jovenel li mouri nèt. Kanada frape ankò. Genyen 2 sitwayen la a. Kanada frape. Sitwayen sa yo se Nenel Cassy avèk Steve Khawly, ansyen kandida pou pòs prezidan. Steve Khawly, gouvènè jeneral an konsèy lan sou rekòmandasyon minis afè etranjè lan, deside pote nouvo sanksyon kont ansyen senatè Nenel Cassy ki fèt nan dat 20 septanm 1972 avèk òm dafè Steve Khawly ki fèt 27 janvye 1967. Daprè nòt enfòmasyon sila, gouvènman kanadyen an di li egzèse presyon siplemantè sou moun k ap soutni vyolans ak ensekirite pou kapab tire pwofi e li enpoze sanksyon siplemantè kont 2 moun sa yo ki se manm elit ayisyèn nan. Sa ki fè ke chif la se 19 pèsòn ki sanksyone dirèkteman pa le Kanada depi lè yo kòmanse pran sanksyon kont Ayisyen. Sanksyon sa yo prevwa pou kapab sezi byen moun sa yo, tankou ansyen senatè Nenel Cassy ak òm dafè ansyen kandida pou pòs prezidan Steve Caroly, pou entèdi yo tou antre nan peyi Etazini. Kanada prefere debloke lajan olye pou li voye sòlda li vin batay nan peyi Dayiti. Kounye a sa pou nou konprann se ke zafè sanksyon se teyat. Paske nan sa nou ye la a, sa nou bezwen an se rezoud pwoblèm ensekirite a. Rezoud pwoblèm ensekirite a. Ban m di nou yon koze. Eske nou pa wè depi lè Etazini ak Kanada antre lan lojik pran sanksyon kont on seri de moun nan peyi Dayiti, bagay yo vin pi grav sou plan sekiritè? Di m non. Apre yo kòmanse sanksyone anpil moun, n ap wè bagay la vin pi grav. Sa vle di, èske sanksyon sa yo fè efè? M pa konnen men, ekoute sa se pa desizyon sa k ap bon pou pèp ayisyen an. Nèg yo pran desizyon yo se yon kesyon politik. Se yon kesyon pou anpeche moun antre lakay yo, ou chwazi afebli yon seri de moun, se vre. Men, bandi yo pa afebli pou otan. Bandi yo pa afebli pou otan. Yo toujou jwenn zam, yo toujou jwenn bal, epi yo toujou ap sakaje la repiblik. Mwen menm, avèk sanksyon sa yo, ebyen m gen presyon ke sitiyasyon an vin pi mal. Li vin pi mal. Malgre sa kapab fè efè sou moun sa yo men sitiyasyon an vin pi mal. M pa pral mande Kanada kòmsi pou l vin ede m. Paske se yon peyi l ye. Ou menm se yon peyi w ye. Men, si yo vle kowopere tout bon vre, mezanmi. Se pa Sendomeng k ap fè zam pou vann. Se pa Sendomeng k ap fè bal pou vann. Konprann byen. E menm lè l ta pase pa Sendomeng. Nou kapab veye sa. Kisa ki e fonksyone? Se bato, se avyon. E sa pou di tèt ou wi. Bato, avyon. Epi kote sak pa ka fèt la la, kote kontwòl ki pa ka fèt pou anpeche aktivite sa yo vin nan peyi Dayiti. Nèg yo fò nan teyat wi mesye. Nèg yo fò nan teyat. Antouka mèsi la fami kòm toujou.